Pidi kòm òganizasyon kriminèl ki federe gang anndan peyi a atravè Mande Lalim. Nou menm nou vin la pou nou di ke nou pa t lejitime vi nou nan peyi a. Ebyen nou vin la pou n denonsye l, pou n di a Mande Lalim, persona non grata! Jounen jodi a, pèp ayisyen gen dwa a lotodetèminasyon. Nou di peyi nou p ap dirije sou restavèk. ki nan tèt peyi a do bini fèmen enstitisyon ki te pran twit sou Facebook pou met Ariel Henry kòm defakto nan tèt peyi a. Nou vini la pou n fè mesye bini pou n dechouke madam Lalim kòm manman gang, kòm manman kriminèl ki fè dèyè kò gwoup, ki fè dèyè jenè anndan peyi a ki sou kò gang menm jan ak kò gwoup. Anba midi, anba bini, anba enperyalis, viv yon ex ti granmoun tèt li endepandan. Aba Madanm Lalim! Aba Lalim! Mèsi bokou! Nou menm kòm òganizasyon popilè, òganizasyon pwogresis, òganizasyon revolisyonè, nou vin plante pikèt nou devan lokal bini an pou nou di non! E non nou vin di! Piske nou menm kòm òganizasyon kap foume, nou se negasyon sosyete mi wo mi ba sa, nou vin di non! Non ak kisa? Non ak prezans bini an nan peyi a! Nou pa dakò ak okipasyon nan peyi a! Okipasyon politik blan li mete de satelit ap dirije peyi a pou piye resous nou, pou vòlè byen nou, pou kraze peyi a. Politik blan, okipasyon renouvèlman, ke se swa okipasyon ak bòt, ke se swa okipasyon san bòt, li pote mizè, li pote dominasyon, li pote eksplwatasyon. Li kraze nou, li brize nou, yo masakre nou. Nou vini di non, nou avèk Madam Lalin e nou deklare Madam Lalin pèsona non grata. Nou vini di non avèk Mimi. Nou vin di non avèk peyi pou pa fwa ki di ki se zanmi Ayiti. Pandansètan, nan Konsèy Sekirite Nasyonzini, y ap met tèt yo ansanm pou yo renouvle kesyon manda minè anndan peyi a. Manda minè sosyalman, li pote eksplwatasyon laklas ouvriyè. Manda minè anndan peyi a, li pote politikman, mete satelit e 2 gang ap dirije peyi a. E nou nan yon phtk twazyèm vèsyon, se toujou gang k ap dirije peyi a. Premye vèsyon phtk Mateli kraze peyi a. Dezyèm vèsyon phtk Donk nou wè Jovenel Moïse kraze peyi a Phtk twazyèm vèsyon Ariel Henry ap kraze peyi a E l plonje nou nan mizè Li plonje nou nan grangou Li plonje nou nan povrete Men jounen jodi a la Yo livre peyi a bay enperyalis ameriken Pou renouvle okipasyon Okipasyon ap kraze nou Okipasyon ap masakre nou Okipasyon pa bon pou nou. Nou denonse okipasyon an e nou di non avèk kesyon renouvèlman manda bini anndan peyi a. Pandan nou di non avèk kesyon renouvèlman manda bini anndan peyi a, nou di non ak okipasyon, non avèk sistèm kapitalis la, non avèk laboujwazi. Nou kont laboujwazi, nou kont okipasyon, nou kont sistèm kapitalis la ki trennen n nan mizè, ki trennen n nan povrete, ki trennen nou nan nan sitiyasyon kote ke se gang k ap dirije peyi a pou masakre nou. Se sa nou vin di la a, nou menm ki se delegasyon sosyete a. E nou nap pwofite pou ke nou di laprès yon lòt gwo kriminèl peyi a dwe konn non l. Jean Biden Dubois se youn nan gwo kriminèl, youn nan gwo asasen peyi a konnen. Jodi a si dola a lap moute konsa, si jodi a pèp la pa ka manje, Jean Biden Dubois se youn nan gwo asasen. Non sèlman nou vini pou ke nou di nou pa nan Madame Lalim, kriminèl notwa. Manm GEDEF, nou vini pou ke nou di pèp la, madam la, pou ke nou di, Jean Baden Dubois se youn nan gwo kriminèl, youn nan gwo asasen peyi a konnen, pouwè yo pa vle pale de Jean Baden Dubois. Jean Baden Dubois se li menm ki koz dola, se li menm ki koz, si paran nou voye lajan pou nou, nou pa ka jwenn dola. Donk Jean Baden Dubois se youn nan gwo kriminèl, youn nan gwo asasen peyi a konnen. Moun SDP yo, moun Fison yo, jodi a, yo vle ale rann phtk pou yo kidnape li a. Ariel Henry! Ariel Henry! E jodi a nap di Montana, sanble li gen minis nan gouvènman Ariel la. Si yo dakò pou yo fè tan pase avèk Ariel, sa vle di yo adere avèk Ariel, yo gen minis nan gouvènman Ariel la. Yo di anmwey, pèp Ayisyen an pa kapab ankò, donk Ariel dwe kite peyi a dan limedya pou pou lòt ekip. Lè yo t ap federe, kiyès ou te tande k te di, Madam Ladin kòm ansyen vòlè, ansyen granmoun, kannay, ansyen bouzen, ki te met cheviyè lan pye l? E li k te di, Gang Jenèf yo! Se yo k pwè pou yo bay sekirite! Lapolis pa t egziste ankò! Leta pa t egziste ankò! Kiyès ki te egziste? Se gang Jenèf yo ki te li te federe, ki te di ki ka bay peyi a sekirite. Jodi a, si w ap gade, gang Jenèf yo kote yo met peyi a. Lan ensekirite, lan kidnapin, lan lavi chè, lan tout kalite bagay anndan peyi a. Si w ap gade jodi a, pèp la pa gen kenn lwazi. Kiyès ki rann gang Jenèv avèk Madam Lalime? E sa fè jodi a la, nou kanpe, nou di jodi a persona non grata avèk Madam Lalime. Kòm ansyen vòlè, kwè depi dezan, desanzan, y ap fè konplo sou do peyi Dayiti. Jodi a si w ap gade, e yo mete twit deyò, si yo met prezidan, si yo met tout kalite bagay, melanje avèk de nèg ki te di yo te nan opozisyon, de demagòg, jodi a mande yo kote yo ye, ou pa wè yo non. Yo prefere rete dèyè radyo, y ap radote. Diskou sa yo pèp la tande yo deja ou pè pèp la jodia lap chache andre michel lap chache nenel cassy lap chache dot lot nèg kite di yo tap goumen pou pèp jodia ou pa wè yo ou wè fenomèn gaz la la lè jovenel te la gen nèg kite konn ap bay bab kout fil nan pati kotem te ye a wi bab ou devan jodia gade tande koman esou wèl pwononsel de gaz la esou wèl pwononsel de lavi chè esou wèl pwononsel de kidnapin esou wèl pwononsel de ensekirite non. Pa bliye kitel kom gang yo mete la kap fè kidnapin yo andose kitel yo andose gouvènman Ariel la aa ou konnen yo ou konnen anpil lò poko ose te dèyè medya pu yap pale pèp la tande nou pèp la wè anba nou anba nou mouye diskou nou paka fè pou pèp la ankò pèp la peyi a se sèl nou menm ki ka redi l kotel ye jodia la lidè politik blofè tradisyonèl paka redi yo se pran destin an men gang nan yo. Pou dechouke yo, pou fon dechoukay nasyonal, pou soti tèt ou kote l te ye la. Yes! Non, m pa kache voye wòch. Gen nèg ki te konn ap di bab, m pa t konn rete non. Jodi a y ap viv. Pouvwa an nan men yo. Y ap fè tout kalite bagay, y ap mande eleksyon. Ki eleksyon yo ye? A gang sa yo! Yo ap pran tankou Nenel Cassy yo, tankou yon Moïse Jean Charles yo, nan sitiyasyon e pèp la ye a. Ou wè l pale? Ou wè se pale? Pawòl sa yo, pèp la tande yo deja. Yo enspire e pap kite sa. Jodi a m di yon sèl bagay, m ap pran reskonsablite. Kèlkeswa jounalis, gayeso e bab pa toujou anndan mas sa, anndan geto yo. Mwen menm m te kwè nan yon lidè. Men, peyi sa, moun genlè pral delivre l la, l poko fèt. Ou di w te kwè nan lidè, ki lidè l te ye la? Tout moun konnen bab se anndan pitit Desalin. Depi aprè Ariel, li pa gen, li pa gen, li pa gen konn nimewo telefòn bab non. Paske, fò yo toujou rete pwodui jiskobou. Pou nou manje jiskobou l la. Chak fwa map gadel bel bab ti prince nou bel wi Babak toujou rete yon soude sal Haa monchè jodia se yo kosyon Ariel la se yo k met Ariel la se yo jodia kidnapin nan ensekite lavi chè a ou wè yo ka pwononse sou li gad tout sa yo mande eleksyon pase gang sa yo. Yo panse yo ka bay eleksyon, nou bal kaka, Ariel bal ale, pèp la wè anba nou deja, nou bal kaka menm nan la, oubyen yap chache Andre Michel, oubyen yap chache Majorie Michel, oubyen yap chache Nenel Cassy, oubyen yap chache Rica Pierre, sa Rica te di, lè yo te moute gaz la, kòb sa se pou yo ede pèp la, se pou yo fè sosyal, Rica se vòlè lap vòlè nan planifikasyon, kiyès ki mete, e menm rezo gang phtk Ariel yo, se yo mete, Ariel bal ale, ou bal wè zen. Jodi a gade, mande bab, si m koupab, pèp la ap pran m nan lari. Men si m pa koupab, nèg lidè politik yo, si yo met pye yo nan lari sou yo, pèp la pap met pye l nan lari. Kès? E pa mwen k prepare pou yo, e pèp la k prepare. Pèp la konnen li prepare tout kalte bagay pou yo. Paske yo konn sa fè, yo enspire. Yo pa ka pot diskou ankò. Yo enspire, yo pa ka pot pawòl ankò. Yo enspire. Fè pawol anba yo yo mouye. Pawol yo paka pase pale pawol yo dwat yo goch ye. Se bab mèsi bokou. Ou vin di non, non, non, 777 fwa non, nou pa nan renouvèlman PNUD ki gen nan tèt li yon amerikèn ki rele Madam Lalime. Nou vin di non, pa sèlman paske. BINUH, atravè Madam Lalime, te federe gang yo ann Ayiti, men nou vin di non tou ak tout misyon etranjè ki gen nan tèt li ameriken, paske Lèzetazini se te peyi soudevlope o nivo imen, lè n ap gade prezans Lèzetazini atravè lemond, se kawo total. Pandan 18 an. Kominote entènasyonal la atravè Lèzetazini mete 2 misyon etranjè, sot nan minista pase nan minijis fin nan bini. Misyon etranjè sa yo se kawo, son desant ozanfè total. yo pwodwi pou pèp ayisyen an. Jodi a prezans mwen nan sitin sa a, nou vin di nou pa nan renouvèlman manda BINUH, nou vin dekrete madam Lalim persona non grata osi, paske se atravè diskou madam Lalim ke gang yo rive federe, e jodi a si pèp la pa ka pase Matisan, Si pèp la pa ka pase kwadèboukè, si nou andedan peyi a nou pa alèz o nivo sekiritè, se Madam Lanlim atravè Kò Gwoup Pouvwa phtk twazyèm vèsyon an ki vin mete nou ladan l. Men nou vin di osi, nou vin voye yon pinga bay Ariel ki kreye yon rate gaz andedan peyi a, kòm kwa rate gaz la yo ka vin monte gaz la sou pèp ayisyen an. Nou vin di yo. Sak te pase nan vèy la li pap pase nan antèman an paske nou pap nan moute gaz avèk yo ankò. Nou vin denonse ensekirite planifye pa kò gwoup la avèk oligachi a e pouvwa an plas la ki se phtk twazyèm vèsyon an. Nou vin di yo ensekirite planifye sa nou konnen l, nou pa deside mache ajenou. Se sak fè nou vin la pou n denonse. Tout gagòt sa yo, tout movèz administrasyon sa yo ki genyen andedan tèt leta a. Mèsi se sa pou, se pou tèt sa m te vle di yo jodi a. Alò fòm di w fondamantalman n te vin la, se pou n te di ke n pa dakò avèk renouvèlman manda BINUH an. Pa bliye gen yon lèt ke n te deja voye bay anpil peyi manb yo pou n te di yo ke nou fatige avèk la prezans de sèt strikti kriminèl an Ayiti ki. Nou raple n gen apwoksimativman 1 an oubyen 2 zan, te di ke fòk yo gangsterize peyi a. E pa nou, se te la reprezantant di sekretè jeneral de Nasyon Zini, n ap pale de madam Lalim, ki te di konsa ke wi, fòk yo mete gang nan diferan kwen peyi a. E pou nou ka konstate ke finalman objektif yo a materyalize. E ke jounen jodi a la moun pa ka deplase lan peyi a. E ke jounen jodi a la moun pa ka kite Pòtoprens pou al Okay. E ke jounen jodi a la moun pa ka kite Pòtoprens pou ale Jakmèl. E ke jounen jodi a la moun pa ka kite Pòtoprens trankilman pou al Okap. Se paske efektivman BINUH arive materyalize. Rèv li a. Men gon bagay pou n di tou, nou pa ta ka pale de gangsterizasyon peyi a, nou pa ta ka pale de dezòd ki genyen nan peyi a, san n pa fè alizyon a anbasad peyi ki pi rich yo. La nou sòms antren parle de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique. ki fondamantalman kontribiye nan dezòd peyi a. N ap pale de anbasad peyi Lafrans, Kanada, eksetera ki kontribiye a kraze peyi a. Donk nou te vin la pou nou te di ke nou pa dakò avèk renouvèlman manda Minustah. Donk nou mande pou tout peyi manm yo kanpe, bloke bagay sa pou nou silvouplè joukaske nou pran ray devlopman. Mèsi.